Nenpòt ponp ki resevwa gaz li pral vann li la a 104 dola nan boule l. Pou moman sa nou poko fè pou anyen. Depi yon ponp resevwa yon gaz la li pral vann li a 104 dola nan boule l. Sa nou pran responsablite nou n di l gaz la sipoze rete 250 goud. Gouvènman vòlè sa, gouvènman Ariel Henry a, gouvènman defakto defakto sa, gouvènman nil sa nou pa deside fonksyone avèk li ankò. Bonjou bonswa tout moun byenvini jodia se 11 novanm 2022 jodia la Imigrasyon Dominikèn depòte Mathias. Nan Kanaran, pi gwo chèf gang lan fenk pwouve pwisans li e fòs li sou teren. Nouvèl yo deja konfime Depatman Deta Ameriken fenk revoke 5 minis nan gouvènman Ariel la, Ricard Pierre, Litz Quitel ak Komisè Pòtoprens lan, Nou vle pale de Jacques Lafontan yon fenk imilye l ki nan vòlò ak di epi mare sosis li ak plizyè gang nan Pòtoprens. Epi nan ti tayen sou Smat la bandi fin anvayi peyi a, yo fè konnen se mesye sa yo k ap opere nan zòn nan e yo gen kontwòl tout sa k ap pase soti pa Gonayiv tout kote bloke. Bandi pran kontwòl nan peyi a. Rete la poko ale gen zen, zen yo anpil, peyi a souke e se boul la ki pete anpil gwo chèf nan vòlò aprè etazini fin koupe viza yo se anpil pale ki genyen nan la repiblik. Yon ekstrè ak Theriel Thelus sou detay sa a, pa bliye rezo enfòmasyon ann se Sophia TV 83 enfòmasyon de premye men. Le dosye kanaran an tap parèt. M te di peyi a si otorite yo pa pran responsabilite yo pou yo frennen sa ki anonse la a sou kanaran an pita pral pi tris e de fèt pita pi tris sa w ap gade sou ekran lasosyete. Se kantite bal ke nèg kanaran ap konte, yo di w y ap pase yo nan solèy nan kwen lakay yo. E sa s on ti bagay parapò ak kantite ke yo genyen. Kò m tande ameriken, bon mwen menm bagay sa yo se bounda nini yo ye. Ase m tande gen nèg la ki sou sanksyon etcetera donk ameriken si wap ede peyi a ede n ase pè ayiti m pa ka konprann ke n se zanmi ayiti pou yon peyi sal nan nivo sa a donk si gon bagay ke nap fè pou peyi a ede peyi a pou nou wè bagay yo bon wè dosye lafito a si n pa gen de dirijan ki pa sousou. Si n pa gen 2 dirijan t gen dimansyon, gen gen kolòn vètebral ki pou jere l, ou wè bagay kanaran l pap janm rezoud. Paske dosye Lafito a e s on gwo dosye l ye. E si yo pa jere kestyon Bosan anba a e gen anpil bagay ke n pap gen kontwòl yo. Fò n gen kontwòl paske lè on nèg ap fonksyone nan on peyi. Fò nèg la rekonèt menm si l gen kòb men gen yon leta, gen yon chèf deta. Nou se klè wi, menm si yon nèg gen lajan, men fò w rekonèt kòmsi li biblik wi pou w soumèt ak otorite ret etabli. Donk menm si w gen lajan, fòk gen moun k ap dirije pou yo ka gen kontwòl peyi a. E fò n klè sou sa. Sa di si nou pa gen dirijan ki gen dimansyon. Men li pa korek, li pa normal. Tande peyi a. Antretan gade toro sa yo. Se neg sa yo kap bay problem la nan titan 1. Sous matla. Gade yo pou we. Neg sa yo wap gade sou ekran la. Se yo kap bay problem nan. Pandan map pale de neg sa yo. Gen zen wi la nan jistis peyi a. Aprè desizyon otorite amerikèn yo pran, menm jan Kanada pran, pou entèdi yon seri de moun rantre nan peyi a. Sou teritwa yo. Gen anpil non ki site e nan emisyon m te fè avan yè la m te di ke gen yon seri de nèg fò yo tcheke eske yo kòrèk fas fò yo ta fè kontak ak sèvis konsilè nan anbasad yo pou konnen eske tout bagay anfòm. Paske non nèg sa yo ap site kòm nèg ki pa kapab rantre sou teritwa ameriken an. e li osi valab pou le Canada e gon bagay kap pase la kay vwazen m tap reflechi pou m di ke pa egzanp le ka de Matyas Dandor gen plizyè moun yo imigrasyon dominikèn mete men sou yo pami yo Matyas Dandor ke n tap gade sou ekran map gade ba men wi jan map gade imaj la m wè se Matyas. Ou ka reflechi. Men m reflechi nan ka Matyas lan paske m pa konnen mot rezon fondamantal moun yo ap ri. Eske yo kontan paske yo wè se Matyas le komedyen oubyen yo kontan paske yo wè Matyas pami moun ke imigrasyon dominikèn antre parantèz ap imilye tou kèlke pa. Bon, son lòt detay. Sepandan, m t ap reflechi tou, lè gen yon desizyon ki pran o nivo de l onu, tout peyi ki fè pati de l onu yo konsène. Alò sa son ti parantèz. Li pa fòseman vrè sa m di a non, nan sans ke m pa vle asimile bagay Matyas la yon bagay politik. Sa ka rive misye nan lari li pa gen dokiman legal epi yo pran l menm jan ak tout lòt moun. Men pa bliye tou, anpil moun konn Matyas. E anpil moun konnen rezon fondamantal ke misye te kite peyi an. Sa di anpil moun konnen jodi a Matyas Dandò li afiche l kòm yon aktè politik e anpil moun renmen tande l e lè misye ap pale pawòl misye yo gen nanm ke w renmen l ke w pa renmen l se yon verite sa vle di ke èske Mete men sou Matyas se pa ta yon sinyal ki lanse paske m pa bezwen moun di m non li ka difisil pou Matyas pa sou lis moun ki gen entèdiksyon pou yo pa rantre Ozetazini. Dayè nèg ki te pi cho nan zafè manifeste devan anbasad ameriken se te Matyas. Sa vle di ke non misye kapab la. Sa di eske se bon sinyal yo voye a pati de Matyas se yon seri de lòt nèg k ap evolye kay vwazen haa m t ap kontan anpil e pa Matyas Matyas se yon komedyen malere etc k ap bouske lavi men gen yon seri de gran nèg k ap fè Ayiti soufri epi ki pran lotbò kay vwazen pou dezyèm rezidans yo nan Youri Chevry misye Non m rele m pa jwenn Matyas li ou konnen li telefone yo la poko fin ok Youri Chevril pap nan menm kategori paske misye ou konnen Pierre Lassonde pwisan Pierre Esperance misye gentan rele depi menm lè a pou te fè bloke bagay misye etc donk se su ke misye gen pran azil e misye gentan gentan gen azil si l gen azil yo pap depòte l li menm ou konprann sa vle di ke fò n reflechi sou sa tou paske gen yon seri de nèg k ap prita Ayiti e ki sèvi ak kay vwazen kòm dezyèm rezidans yo. Fò n reflechi èske se pou yon sinyal ki lanse. Sepandan, pandan n ap gade nèg sa yo sou ekran, Bigsi, Bogi, Makès, m a vin sou towo sa yo, an n ale la nan Jak Gi Lafontan. Non, e pa Jak Gi, kote m pral ak Gi a? Men, e menm yo menm non, e menm blofè yo, men se Jak Lafontan. Kisa ki pase Jak Lafontan? Jacques Lafonta kisa k pase misye? Pa bliye ke nan lis ki sòti an kote gen anpil non ki sòti moun sa yo fè pati de gouvènman Ariel Henry a moun sa yo gen entèdiksyon pou yo pa rantre ozetazini gen anpil non ki site Gen non minis ki site. Pa egzanp, Ricard Pierre ki kontinye li menm ap defann tèt li men misye bliye ke se menm ekip nèg sa yo te ap kore pouvwa SDP don Vitelòm chèf gang te di ke se pou nèg sa yo li t ap travay. Fò n pa inyore sa tou non apa. Nou pa nye sa bagay la ye non, men pa minimize l non. Paske Vitelòm te di ke nèg sdp yo se zafè pa l li ye. Zafè pa l yo ye, sa vle di ke ou pa ka minimize l. Nou pa konnen. Sepandan gen anpil non ki site. Gen minis ki la ki pa fin ok. Pami yo minis jistis la Berto Dorcé. Gade misye, misye imilye deja pandan l pral vwayaje yo di mesye le ministre dezole ou pa gen antre ozetazini finalman gwo presyon fèt sou Ariel Henry misye deside pou l fè yon pase men nan gouvènman an jan m te di m te twite sa depi yè m di nou kòmanse swiv mwen sou twitè pase fesbouk ap bay pwoblèm ale wap jwenn Ti Kozak TT username nan se at Ti Kozak TT 1 tande byen. Nou verifye nòmalman kounya. Donk si w pran fake m pa responsab. W ap wè ti flèch la devan non l. Ti koza k te te. Tande byen. M te sinyale sa depi yè. Depi avan yè m te sinyale l. Genyen plizyè minis k ap pèdi pòs yo. Pami yo Berto Dorcé, minis jistis la. Misye an bon entèlijan. Ta sanble depi kèlke tan misye gon yon malèz avèk Jacques Lafontant. Mwen wè nèg isi tèlman blofè. Yo annik revoke Jacques la. Gentan gen yon pakèt dosye kap rale, oh minis la te mande misye fè si, li pat vle fè, li te fè sa. Men yo pat janm di sa avan non. Se yon peyi difisil. Gen yon nèg la di minis la te ofri Jacques 100 mil dola pou dosye Sogener la wi. Men li pat janm di sa avan non. Se pandan yo revoke l la sonje sa. Ou wè jou nap deside fè peyi? Gon seri de nèg mesye yon bagay terib wi. Yo pat janm di sa non. Gon nèg ki dim la minis la te ofri Jacques 100 mil dola deja wi pou dosye Sogener la poul te bay li. Men pandan yo revokel la wi l soulve sa l pat janm di sa avan. E pandan yo revoke l la wi li sonje ke minis la te envole a misye paske l te mande l on men leve sou dosye Sonson la familia ke Jacques Lafontant pat vle. E sa misye di on pwòch Jacques e sa l sinyale. Men kounya l sonje sa wi. L sonje sa kounya. Li sonje ke te gen on nèg nan kabinè minis lan ki te rele Jacques direkteman pou dosye legliz episkopal la, dosye zam nan. Jack pat vle men e kounyal sonje sa li pat sonje sa avan men e kounya Bondye bal bon sans poul t sonje bagay sa ou konprann sam di nou enben sak pase se ke nèg yo te gen ti malèz sa fè kèlke tan e se si lèt pou revoke Jack ekri plizyè fwa deja selon lè zeleman de fòmasyon ke nou jwenn men sanble Ariel Henry te estime l pa gen twòp pwoblèm avèk Jacques, yo te kontinye kite misye nan pòs la. Berto Dorcé, misye estime ke Jacques, e misye gen konplent, gen konplent vre wi, m sezi wè nèg ap vin vann mwen Jacques la, yon moun ki pi serye, pi onèt wi. Dosye Blanchard la dezapwouve misye wi. Dosye depòte yo m te pase son yo la dezapwouve misye deja wi Dosye Blanchard la ki asasine yon polisye wi Jude Maurice Li avili misye deja wi E m wè nèg ap vin bat bravo Jacques nèg ki pi serye M te kòmanse konte sou misye. Men lè misye retounen la a ke misye deklare nèg mawon yo atè a, map gade, map tande misye kap di w ke kounya l menm zafè retounen la pou l al, pou l al pòv la, lan bagay konsa non. E Jak wi, Jak Lafontan wi. Bon menm vye nèg nou la Mèt Maglwa wi, m wè Mèt Maglwa gon gon kwayans nan Jak, m sezi wi. Mèt de men, son ti gout dlo m al pran wi. Mèt Maglwa vye nèg mwen, nèg m renmen tande wi. Menm misye m wè l gon kwayans nan Jak wi. Jak wi misye dou zafè poul tounen pòv la pa gen bagay konsa non è fifi è nini wi ebyen tande non finalman Bertho Dorcé estime ke Jak la son move son move je li paka rete kote kote moun ye li paka ret la avan misye ale men sa misye ekri. Jeeeh! E pa ti bagay misye ekri la non. Ou wè lèt sa yo fòn sere yo. Epi ou konn sak pase? Jacques pral fè jel chèch la pou lap tonbe la yn radyo t pral bal pale anpil wi. E demen maten wa tande e weekend wa tande l lundi maten wap tande li ou konnen nèg sa yo gen espas yo pou yo fè pou yo fè pou yo ba yo pale wè kou l bezwen atake m konn kote l ale lundi maten w pral tande l la wi. Le pre e ou konn sak pase la Bertho a entèlijan wi li mare pye Ariel la tou wi ou tande wi li mare 2 pye Ariel la wi Ariel nan Ariel paka di anyen non bon si Ariel pa dakò demisyon Ariel pi nan pi blofè toujou wi sa di Ariel nan koripsyon pi rèd wi Ariel nan vòlò pi rèd wi si l pa dakò ba demisyon an wi tande byen revokasyon se pa demisyon sa se revokasyon dirèk e pa gen anyen Ariel ka di. Jiskaprezan arete poko soti misye toujou la ou konprann kòm minis jiska demen maten jiska minwi m pa konn arete a soti m poko jwenn li non li poko soti sa di misye toujou minis lap li kite afè kouran poko gen arete li toujou minis li sou pouvwa l sa di l revoke jak pou li li revoke jak pou koripsyon enhen e sa l di bagay tande byen bon m li fransè a. ah. le premier ministre doktor Ariel Henri m'a transmis une nouvelle plainte. autant gain déjà. une nouvelle plainte portée contre vous. Ce nouveau dossier s'ajoute. Alors, alors, attendez bien, oui. Ce nouveau dossier s'ajoute à la longue liste de celles dénonçant vos actes de corruption. Oh oh. ki ou relasyon blancharyè devlopè avèk Jacques. Se pa pak piti truy. Alade ko zèmè. Ou anèk Pas y pas sérieux, non? Monsieur, attendez bien. Le Premier ministre, docteur Ariel Henry, m'a transmis une nouvelle plainte portée contre vous. Ce nouveau dossier s'ajoute à la longue liste de celles dénonçant vos actes de corruption, de malversation et d'abus d'autorité. Vous entendez? Vous Attendez bien, oui. Je vous informe en conséquence qu'il a été décidé de vous mettre en disponibilité pour faute administrative grave en vertu de l'article 188, alinéa 4 du décret du 17 mai 2005 portant sur la fonction publique. Voye yon gòdèt dlo dèyè Jak yo di monchè ou wè ranvwa sa se yon manje ranje ou pa ka ret la yo gentan adrese yon lòt korespondans rapid avèk kiyès yo ranplase mouche pa Richemon enben bon bon m gade pou m wè mèwi Ronald Richemon vin la bon m li pou n wè o o le ministère de la justice. Bon m gade, bon m gade Apa, apa yo pa mete dat sou sa Mesye, sa nap fè, sa nap fè m konsa Bon m gade m wè Yo di ke le ministre, le ministère de la justice et de la sécurité publique vous présente ses compliments Alors la yap pale avèk CSPJ ki pa itil anyen el pa itil anyen lafontan vin la gen plis gang gang metel deyò nan pakè a li paka fè anyen gon wozanbe ki avèl sibsidi komisè gouvènman yo revoke deja pou pou koripsyon en nèg gang ap bay lajan pou libere sòlda pou yo e menm ekip la ou konprann kap bay kòb pou libere sòlda pou yo Epi yo revoke misye Kounya pou nèg ap libere nan prizon komisè pa okouran Ou wè nèg isi blofè Komisè pa okouran epi nèg ap libere wi Bandi ap libere komisè pa okouran Komisè pa okouran Kounya nèg ap di m epa komisè a t te libere Blanchard Al mande Blanchard ki relasyon l devlope avèk komisè Jacques Lafontant Al mande l On nèg ki asasine wi on polisye. e yo libere l alòske gen ti malere k nan prizon gen 8 an gen 10 an ki pa janm jije pa janm gen habeas ki fèt pou yo kounye w wè habeas gentan fèt la pou kolonbyen kolonbyen yo alòske gen ti poliskye k ap kwoupi nan prizon pou anyen yo pa janm di anyen pou yo ton menm nèg ki te responsab penijansye a Julien Victor omwen yo ta di yon mo pou li yo bliye l li pa gen lajan ou konprann habeas ap fèt chak jou chak jou moun ap libere wi. M pa diw misye te gen pwoblèm avèm la lèm tap denonse nèg kap libere gon nèg gen 2 nèg yo libere ki te nan enplike nan kidnapig nan asasina yo libere wi komisè a dil pa okouran son peyi difisil ebyen tande non yo revoke misye e yo ranplasel pa komisè okay la kounya banm fon ti analiz sou sa. Ou konnen mwen menm se konsa m ye. M pa gen kont a nèg yo non. Se m ap eseye gade bagay yo. Eske komisè Okay la pa t okouran sa t ap fèt konsa? Dayè pou minis la pran desizyon an. Se su ke l pale ak komisè Okay la. Kisa k pral jistifye sa m di a? Se paske Ronald Richemond jodi a menm misye fè yon seyans kote misye libere prèske yon trantèn prizonye. Yon seyans spesyal misye reyalize jodi a. E tout swit apre, non misye pral soti kom komisè ki pou vin ranplase eee wè m manke di Muscadin. Poukè yo pa ta ba nou Muscadin Pòtoprens? Ou kwè l ta fè yon bagay menm gen pwoblèm Muscadin? M gen yon ankèt sou Muscadin wi. Kiyès ki pral nan Sid kounye a, nou pa konnen. Men, gen yon bagay ki atire atansyon m. Jacques Lafontant, sa k pase? Misye yon ti kras sanwont tou wi. Premye fwa m wè misye fache! Se tou sou dosye Arnel Belizaire la e m gen enpresyon se sa t fè Caleb Jean Baptiste, Maitre Caleb Jean Baptiste misye pa janm si m gen enpresyon si gon nèg e mèt Caleb si l te gwòs ke l t ap fè e te jak e nèg sa yo pa chita sou menm kote ditou ditou ditou yo pa chita sou menm cheval yo pa monte menm cheval E se la m ta pral sonje Lafontan. Komisè a wi. Nan dosye Anel Belizaire la, te gen ti pale anpil e lè sa n sonje te Rockfeller Vincent ki te minis. Pase n sonje misye, lè yo te revoke l deja. Yo revoke l deja wi. M pa t chèf ou tou, men dans une certaine mesure, se mwen k pou te bay suit a dosye w. Donk la nature veut que jodi a w chèf mwen, se mwen k bay pou ba w suit a dosye mwen, donk ou ban m enstriksyon, ou ban m lòd. Mwen m ap di w MJ, tonnè kraze m pa fè l, tonnè boule m, mande pou Bondye m fout tire tèt mwen m pa fè l. Bon si w vle m fè li voye mete yon komisè kounya sou yo fè apèl la men mwen Jacques Lafontant tonnè kraze m pap fè l m di w sa klè. Pa gen pwoblèm pa gen pwoblèm men komisè a fache l pral devan apèl on peyi difisil kounya lè yo revoke misye m sonje tale la ou pral wè la l pral kontoune plenyen ankò wi. E li pral plen ankò. E m ta swete. M ap tcheke lis la tou wi. E nèg sa yo tèlman ou konprann m ap tcheke pou m wè. Eben m sonje lè yo revoke misye a. Genlè nèg yo te fè yon pase wè misye. Jan w wè l ap bat kò l la w wè l t ap manke m dega. Se anba kabann l antre wi. Oo misye rele Moren nan yon emisyon. Se anba kabann mouche kouche wi. Jan w wè l ap bagay lan la wi. Pakè Pòtoprens kase plis pou nèg k ap voye flè pou Jak yo. Se sou Jak Lafontan Pakè Pòtoprens kase plis e gen yon pakèt dosye k disparèt. Chak jou ou leve ou tande Pakè kase e se sou Jak Lafontan Izo vin la li pran kontwòl palèdjistis la li pran kontwòl Pakè a nan men l. Sou Jak Lafontan. Nèg kap voye flè pou li yo sou Jacques Lafontant wi Jacques Lafontant. Nan moman an katouch ap frape nan tout bwe, nan tout jannay, nan tout kay ou. Mwen te depi yè swa tou, yè swa yo tap tire lakay mwen la depi yè swa. Ok. E ke se katouch kap frape la a e ke mwen menm mwen mande la a pandan lapli ap tonbe yo anonse yon alèt oranj. Men mwen son alèt wouj ki sou mwen la a, yon gwo alèt wouj sou mwen, e ke se tire ap tire la a, gwo gwo yon katouch k ap tonbe sou anba kabann mwen la a. Si w tande vwa m pa t wè w pa wè ki lès anba kabann mwen ye. N ap mande avèk dcpj, n ap mande avèk DDO lapolis, komisè. Epi ou wè l tounen nan djòb la wi. E sa k fè w wè, paske l t ap fè yon ti kay li pa t janm ka fin fè l, e w a wè l retounen la li p ap soti, li p ap soti pòv la non. Li tounen lal do li pap soti pòv li gen rezon wi sanba kabann wi lale la lòske l fin yo fin revokel yo te choutel nan pakè a deja pou enkonpetan wi eeh yo yo choutel kounya ou wèl anba kabann wi li t antre ou wè se morin kap mande lapolis tanpri souple. Pote sekou ak komisè a. Talè w ap tande la ankò. Li pral pran laprès pou li ap tonbe fè pale anpil. O bagay, joure minis pale. Ou pral tande koze. Make emisyon sa aswè. Ou pral tande ke Jacques Lafontant nan semèn nan la pral pran laprès ki pral tonbe di o komisè men sa l te gen a minis li te mande l fè si men l pa t janm di yo avan. ki pral di w o minis la te ofri l lajan pou fè sesi l pat fè l men rezon bagay ki pat janm di yo avan konbyen blofè isi. Alò gen nèg k al pote lèt ale nan yon konpayi nan Dèlma a la. Ou konnen kon bagay yo di nèg bò lakay mwen yo rive lan pi plen ap bay lèt bay biznis. Yèswa m pale ak yon ofisyèl nan gouvènman an, li di m bagay sa a se yon blòf. Se lòt moun k ap fè bagay. Nèg nan zòn Dèlma. Ki pran pou e nèg yo k fè bri yo kouri nèg lan zòn dèlma konn a nèg yo tou bap mache bay moun nan dèlma lèt anndan piblen anndan tout la nan dèlma 73 lan nèg yo ap mache bay lèt e di w e se tèl gwoup si w pa bay kòb e yo voye yo voye lèt ba ou a tout bal konn a sa biznis lan fè biznis lan di nèg yo vin pran kòb la yo yo fè konplotay avèk dcpj polisye kache wi polisye kache. Epi 6 nèg vin pran kòb la. Yo mare 4 nan yo, gen 2 k gentan kouri. Kounye a m kwè gon polisye nan 4 nèg y arete yo gon polisye k al mande pou lage youn pou li, o se zanmi l. Kouman l zanmi w lan? Wi, si m manti m manti apre apre ofisyèl gouvènman k di m sa yèswa. Li misye di m monchè nèg yo ap vòlè nan Dèlma la epi nèg yo pran pòz se Yo lage l sou do gang. Nèg yo pran pòz se nèg Tòsèl yo. Epoutan se yo menm nèg Dèlma k ap fè bagay la ankò. Kounye a y ap voye lèt ba y ap voye lèt bay biznis epi y ap di se nèg Tòsèl yo. E poutan manti se nèg Dèlma kap fè bagay la. Epi gon polisye kal mande pou lage le 20 mil. Yo pat ka di zanmi w nan pa fèl, ou pat konnen? Non, 4, 6 nèg wi k vin touche kòb la. Yo, yo, biznis lan di yo vin pran kòb la yo vini. Konn a biznis lan li menm t al lapolis. Konn a yo sètòp yo pran nèg yo. Konn a, konn a e moun nan di m kareman on polisye pa pè l pa krent. Li vin di la gen tèl pou li se moun li. Polisye sa nan zengendo monchè. Sa w tap fè? M ap arete polisye a tou. Oh oh! Bon pou nèg yo ka fè gwo se aksyon sa la nèg yo fè biznis biznis Mezanmi! biznis kòmanse ap fèmen tout bon depi m lè la avèk Dèlma wi. Nèg yo se vòlè yo ye. Sa vle di ou fè yon kòb ou pa ou pa bezwen konnen konbyen fanmi ou mete nan chomaj, konbyen fanmi ou lage san manje. Sof ke m di nèg la monchè an raj ou pat gentan kite polisye sa ale. Misye te se sipoze anba kòd. Non yo konnen l. Paske si w konnen arete moun nan Yo pou konnen sa. polisye an. Si w konnen se pou sa y arete yon moun. Ou paka vin mande pou li.